Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Bagay la rèd nan Martissant, bagay la rèd o nivo de Grand Ravine, bagay la rèd nan Ti Bwa. M pa di Vilaj de Dye paske baz Vilaj de Dye an, ebyen gon pati ladan l ki yo menm kave kò yo la nan Martissant pou ap file kout bal ansanm avèk Krisla. Tande byen enfòmasyon m pral ba nou la yo paske m gen enpresyon tout sa m pral di, Nap di ke swa m pou Krisla, swa m pou Ti Lapli, swa m pou Izo. Se enfòmasyon map ba nou. Enfòmasyon yo vini a la minit. E koute byen, nan yon minit yon enfòmasyon kapab modifye nan men w. Se sak fè nou menm nou fè emisyon a pwopo de sa nou jwenn. Gen anpil videyo. Fò m di nou byen ke. Video yo anpil atè a mezanmi. M pa kwè m ka kontwole kantite video m gen men de tout manyè map eseye chache sa ki pi enpòtan yo sa nou ka gade yo pou m soumèt a apresyasyon nou. Brèf tande byen batay la rèd pou lenstan fò m di nou ke li vrèman difisil pou kapab bay yon chif kantite nèg ki mouri nan batay la. Ekoute byen maten an. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, Krisla fè yon bèl avanse. Dayè, fò m di nou ke avèk cha a, gen yon batay taktik k ap fèt. Gon batay sou papye. Batay la bèl. Se premye fwa m ta kapab di batay la ekilibre paske nan premye pote boure nan jwen 2021, m kwè, Ebyen, bagay la te bosal pou nèg Ti Bwa yo. Men kounye a la, m ta kapab di Ti Bwa kanpe nan yon lojik an Guardiola. Sa vle di l ap pase boul e li deside fè gòl. Men batay la pral rèd paske lè m ap gade yon seri de videyo, mezanmi videyo sa yo kriyèl anpil. E dabò fòm di nou ke genyen videyo, gon videyo kote ke gon sitwayen yo ap rache li ak kout manchèt. Alò, son bandi. Men sa raplem tou senpleman premyè seri batay ki te genyen an. Ki batay? Lè sa m sonje batay ant Baz Pilat epi fas ak gran ravin. Lè sa a m kwè Barbecue te anfas Izo ansanm avèk Ti Lapli. Lè sa a m kwè Barbecue te al bay ranfò nan batay sila a. Polis t al bay ranfò. Nan jounen jodi, ou te wè kòman yo te pran de twa polisye, yo rache yo, yo met sigarèt nan bouch yo. Demen si Dye ve, nèg Pilat yo te moute an bèt tou. Yo te moutre nèg kòman yo rache moun. Sa vle di, nan sa nou tonbe la a jounen jodi a la, m ta kapab di gen yon guerre de video. Pa bliye batay k ap fèt la se yon batay estratejik paske nèg ki lage plis video a, ou ta kapab di tèt ou ke se li menm k ap mennen nan batay la. Èske se sa? Paske nou wè nèg Gran Ravin yo lage plizyè video. Nou wè nèg Tibwa yo lage plizyè video. Men sa ki sèten. Sa ki parèt, m ta kapab di palpab, se le fèt ke nèg Krisla yo, yo fè dè avanse sinyifikativ avèk cha a. Paske gen sòlda ki tonbe, e gen sòlda ki yo menm repliye, e nèg yo ap pran ti espas tanzantan. Donk pou anpil moun kap gade la nèg yo di oubyen mesye dam sa yo di bravo krisla paske batay la se yon bon batay nèg yo pran anpil zòn anpil sòlda tonbe men ekoute si gen sòlda ki tonbe nan kan gran ravin eske daprè nou menm pap genyen sòlda ki tonbe nan kan krisla aparamant fòm di nou ke genyen sòlda ki tonbe nan kan krisla E nan zòn midi yo konsa bagay la kòmanse. Depi a 11 è, m ta kapab di, zen an kòmanse. Nan batay sa a, fò m di nou byen se foul k ap pase. Nèg yo gen yon nouvo slogan pou kouwèl ye la a, nèg ki nan chay yo, slogan an, y ap voye Matisan jan blan an mande l la. Donk, si Matisan te kapab retounen jan l ye a, se t ap pou le plezi du pèp ayisyen. Paske sa t ap fè nou anpil plezi lè nou wè Matisan aktivite ta reprann men eske nou la? Menm si cha a ap fè dè avanse men nou poko rive la. Bagay la vrèman rèd fò m di nou ke Jeneral Kris la ta sanble pèdi 4 sòlda. Tou arme. Tande byen wi! Tou arme. M pral lage kèk ti videyo pou nou. Men dabò fò m di nou ke m gen yon videyo la a kote nèg Gran Ravin yo. Yap fè video, de twa sitwayen yo pran, epi m kwè se yon sitwayen, paske fò m fè anpil prekosyon lè map pale de bagay bandi. Men yap moutre zam yo pran an tou. Ok, nan video yo tou, wap gen chans pou tande yon voice Ti Lapli lage ankò, kote ke lap fè elòj kantite zam li pran. Nou pran HKG 3 tande. Men danje a. Sa e. Men danje a granmoun. Nou pran nou pran HKG 3 nèg yo. Nou pran HKG 3 nèg yo granmoun. Nou pran. Nou pran nan nan lekòl frè ok la. Map fè yo respekte m tande. Map fè yo respekte m. Nou pran HKG 3 yo a. Map fè yo respekte m kounya. Bagay pa mwen ap anmètde. Yo koute vye moun kap vye gran nèg kap fè yo goumen. Wè jan yo kite la kraze jan la kraze mbap pran w mbap pran w cheri mbap pran w ah cheri m al ba w gade la se lan la sajès nou ye la gade tout la yo nèt jan nèg yo kraze zòn nan gade pou w wè e machin yo vòlè men li men kote nou ye la nou ye e la nou ye wi. Gade nap bay nou lavil lavil pou nou ale bann vòlè. Prese bay zòn nan. Bay zòn nan anmweyy. Gen 3 nèg mwen wè yo pran epi yo di voye tèt la bay izo nou tande sa nan video a eske se nèg ti bwa ki pran nèg sa yo oubyen se nèg gran ravin tande byen tout bèt jennen mòde men gen bèt depil pase yon kote m gen presyon ke tout dwèt ap lonje sou li wè nan batay sa. E fòm di nou ke moun yo chwazi yo gade pou plis kriminèl la se kanti lapli a. Wap wè si ti bwa fon pote boure li lave gran ravin anpil moun ap bat bravo. Le jou ti bwa fon pote boure le tire nèg izo yo nan martisan wap wè tout moun ap bat bravo. Eske nou konprann? Sa vle di, jounen jodi a la nou retwouve nou nan yon sitiyasyon kote ke nou oblije mache dèyè yon gwoup pou kapab detwi yon lòt gwoup. Lòt gwoup ki parèt pi kriminèl la. Eske ou gen chans tande nan voice Ti Lapli an? Kote l ap di w ke, ebyen li menm, se konsa, yo mennen batay yo, yo poze may yo. M ap poze tèt mwen kesyon pou m di, kòman nèg sa yo fè kite yo pran yo ak yon zam? Kèt mesye. Men fò m di nou ke batay sa a gen anpil maji ladan l wi. Gen anpil mistik paske gen kote, depi w wè nèg Tibwa yo rive la, y ap pran Gran Ravin kanmenm. Men mistikman m gen enpresyon ke nèg yo p ap kite yo rive la paske yo konnen depi yo rive la, C'est comme si Est-ce que nous comprenons Bata la miel, grand ravine, Tibois, un pile soldat tombé. yo rache un pile soldat, un pile Zambedi. au final pas dit tête non le diable, il fait la guerre. Le diable se trouve dans la capitale. Le diable se trouve à Martissan. Le diable se trouve du côté de Grand Ravine, Du côté de Tibwa. Kisa on moun kapab di tèt ou? Moun ki nan zòn sa yo kòman yap fè viv? Paske jan foul sa yo ap pati la preske chak jou. E fòm di nou byen ke nèg Tibwa yo sèmante fòk yo pran Gran Ravin kanmenm! E nèg yo sèmante fòk yo mete Izo deyò nan Matisan kanmenm! Men tande byen, gen anpil batay kap fèt la. Se batay sou papye, se batay gran nèg a gran nèg ki pase pa gwo bandi ak ti bandi pwèl pete. Nou menm k ap jije, gade anlè byen, gade rasin batay la, n a va konprann. Paske, poze tèt ou kesyon pou di poukisa on bon maten nèg yo pa deside pou yo fè lapè jan yo te fè sa. Nou fè lapè, on bon maten, lapè a vòltije, l ale. Sa w tande a la, se kout bal ki pete. Nou tout te nan G9. Nèg ap fè zak, nèg pa deside rete nan G9, donk gen nèg ki fè gwoup pa yo, gen nèg k al nan zòn pa yo. Gen nèg, yo twonpe yo la a paske ideyoloji G9 te genyen an, sanble se pa ideyoloji sa a. Ou konprann? Donk, tout nèg fè wout pa yo. Jounen jodi a la a gen G9, yon kote, epi genyen G-pèp, yon lòt kote. Nèg ki te nan G9, alò disidan G9 yo, kounye a, yo nan G-pèp. Men mesye, banm di nou yon bagay. Nou pa gon ti kras konsyans yon jou pou nou di ke twòp moun mouri sou konsyans nou? Mwen m pa gen pwoblèm non, kòm si si Gran Ravin pat genyen ankenn moun ki abite la sof bandi yo k rete la, Ti Bwa a sèlman genyen bandi, nan Matisan se sèlman bandi, pa gen moun la epi mesye, mete kout bal, mete kout zam. Epi sak pi fò a la pase mwen pa tap gen ankenn pwoblèm ou wè tout video map gade la yo depi se pa inosan sa m enterès pa eske nou pa konprann paske se bandi kap goumen a bandi mwen m toujou di nou sa nou pa gen espwa se vre men lavi bèl se kòm si m ta kapab di lè yon nèg chèf bandi li enkilke nèg yo leson kòm kwa lè yo mouri yap reviv ankò. Oubyen yo gen yon kote yo pral viv, yo pral jwenn Allah? Non, nou pa islamis. Ebyen mesye, malgre tout bagay lavi pi enpòtan, mwen men yon pakèt ti jèn la k ap mouri zam alamen. Hein! Yon pakèt ti jèn, poukisa nou oblije antre nan lojik sa pou n ap touye tèt nou? Hein! Se dyab la ki fè nou antre nan lojik sa. Fè yon poze reflechi gade! Jounen jodi a la ou te gen yon nèg ki te bò kote w ki te bon zanmi w. Demen si Dye ve l al nan batay la w gade yo koupe kou l. Ebyen demen si Dye ve se kapab tou pa w la. Zam nan! Lè l nan men w, ou santi w wa. Men depi w pral mouri l gentan pa zanmi w. Gade pou w wè nèg sa yo pran avèk, kòman zam sa rele HKG 3. Ebyen zam sa gentan pa pou li ankò. E nan men l li te ye, l t ap pete kout bal. Men l gentan pa zanmi l. Depi yo vide w atè kèlkeswa mak zam ou gen nan men w, zam nan gentan enmi w. Nenpòt moun ki vini l ap pran l, zam nan timoun. Zam nan pa janm zanmi nou vre mesye. Fon poze, fon poze, reflechi! Paske gon grenn bagay pou nou konprann, le jou gwo bandi yo pa jwenn ti bandi pwèl pete ki pou al goumen pou yo, ki pou vin nan baz pou yo, bagay la ap chanje men elas yo pap janm ka jwenn lojik sa, yo pap janm ka antre nan lojik sa paske ti jèn yo ap soufri nan peyi Dayiti, men kounye a la yon pakèt ti jèn kap sòti an Repiblik Dominikèn, hum! Konbyen pousantaj nan yo K ap vin Ayiti pou rezinye yo pou pase mizè. E konben nan yo tou k ap deside pou antre nan gang? Ah sa se anpil kestyon paske lè yo depòte yo konsa enik lage yo lage yo nan lari an. Ou pa konprann non. Kounye a la, mande tèt ou konbyen nèg ki te nan aktivite sa ki t al frèt kò yo Sendomeng, ki sèmante pou yo pa antre nan aktivite konsa ankò epi lè l retounen Ayiti la? Hein? Li vin vulnerable? Ebyen sa w tande a la l remete tèt li nan lòbèy sila nan aktivite sa epi kout bal pi rèd epi sa w tande a la l ap machande lanmò. M pa konn sa pou m di ankò paske lè m pale jodi sa a di se pou tèl kan m ye. An m di nou yon bagay mesye yon moun ki gen yon panse konsa ki toujou pa ta swete ke se konsa popilasyon ap pèdi lavi l kòmsi pou m ta nan lojik apiye tèl gwoup Li pa lojik mesye. Li pa lojik. Antouka la polis, se avè w m ka pale. Gouvènman se avè nou m ka pale. Si nou ka met pye nou atè a, mete pye nou atè a paske bagay yo pa bon. Gade sa Vitelòm ap fè. Gade sa nèg Kanaran yo ap fè. An kòm si pou m aplodi sa yo mesye. Nou mechan. Antouka se pa posib. Bon, m t ap poze nou yon kestyon pou m di nou kisa n panse si yo ta voye Muscadin Pòtoprens. Misyon rate oubyen misyon ap akonpli? Se kesyon m poze wi frèch la. M konnen ou pral fè kòmantè men se yon kesyon m just poze ou konprann. Pa fache sou mwen paske anpil moun di lap fè bon travay o nivo de Miragwàn. Men m ta renmen li vin Pòtoprens pou m wè kòman travay la ap ye. Gen anpil moun ki te poze kesyon kòmkwa èske yon nèg tankou Ronald Richemond tap itil nan Pòtoprens. Li te pale sou sa. Men fòm di nou ke fanmi Ronald Richemond pa dakò pou misye vin nan bagay komisè gouvènman Pòtoprens. An nou swiv ti videyo sa yo sou chanèl Kay Info. Bon efektivman donk mwen mwen aprann menm jan ak tout moun ke y a eu transfè a travè lè rezo sosyo a travè la près. Tou dènyèman la, m sot resevwa yon lòt apèl ankò ki mande m pou m monte Pòtoprens pou m vin prete sèman pa yon responsab di Ministè de la Justice et de la Sécurité Publique. Donk, mwen menm, m se yon sitwayen de la Repiblik, m se yon sèvitè e nou la pou n sèvi e n ap kontinye sèvi popilasyon an a kèlke nivo ke se swa. Kèlkeswa kote l ye a. Donk, pa rapò a devouman nou, kouraj nou, foug nou avèk tout konfyans popilasyon Sid lan li menm li fè nou, m panse si n ap monte Pòtoprens, m panse se ta ankò la menm choz. Donk, nou konnen Pòtoprens jan l ye la kounye a la, li pimante atravè avèk gang toupatou, Matisan bloke tout kote. Donk, sa ke nou gen an tèm de savoir faire, nou kapab mete l a dispozisyon de jiridiksyon de Pòtoprens pou nou konnen kisa n ka fè. Men fò m di n byen, popilasyon Sid lan deja di m pa p fè yon pa. E gen anpil moun tou lan fanmi mwen ki pa dakò ke mwen menm mwen deplase pa rapò a jan Pòtoprens ye la. Donk, n ap reflechi toujou la pou nou konnen èske. Menm lè nou konnen nan fen ane a anpil moun ap mouri, paske bagay la deja kòmanse, m toujou di nou veye kote nap met pye nou paske nou pa konn kote grenn bal mawon ap soti e nèg ki gen ideyoloji mòtifè yo se yo menm ki la pou kapab akonpli jan de pwofesi sa yo.